Guardian angel. Mm. You're God. Yeah, God. oh, God. Oh, my God. Blond reponn mwen non. M fèk vin lò gen tap di m reponn nou. Oh, rete, sa m ko wò di pitit. M ko wò di anyen. Even my friends when they giving me gifts it's has to be the real shit. You see? E pa zanmi kap kap voye fake bagay China ban mwen map poste sou fe, sou sou sou Instagram. Oh my friend, no bitch, that's fake. Gouvènman. Oh afem pou mwen ou nèg oh ma ou pran nou afem pou mwen non m kite m admire bwat la toujou fòm montre bwat la byen nou wè bwat la byen eske nou wèl yeah baby. No it's the filter for me no please Hey listen I had beautiful skin way before I was selling cream My skin was always beautiful way before I was selling cream I never needed cream to have a beautiful beautiful skin My skin krèm pa ka bo my skin Ok I always had a beautiful skin So now my skin is more beautiful and my skin is healthy but I always had a beautiful skin but bitch your face is plen bouton ladan your figure plen tou ladan figure plen jijiri ladan figure plen tache ladan you hide behind the filter and then uh-huh yeah like kanpe byen lwen mwen prefer men live la Ou byen menm si yo pran telefòn nan vin pre yo, they full up with filter and in there, wi and in there like it's my skin for me oh it's my skin oh my gosh it's my skin bitch no it's the filter it's the filter you know it's called filter it's something simple fil repeat after me filter okay Yo fè 50. Machin nan son edisyon limite liye. Lè yo di limite, sa vè di konpayi an. Oh, check out my fingers, guys. So dope. Ou ka montre mwen, oui. Dechoukay. Oh, oui, nou pa ka kache men. Nou pa ka kache. Nou pa bezwen filtè, nou pa bezwen kache men. Figi nou pa gen jijire. Yo fè 50 sèlman nan machin nan. Nan tout mond lan. Pou tout mond lan. 50 sèlman. Mm-hmm. Yo fè li pou 50èm anivèsè Range Rover. Why you have to give the name of the car? Damn! So, yo fè 50 sèlman. Mal lave. Machin man te gen... Um, Machin man te gen brek dèyè paske kon machin man tèlman kanpe m pa kondwil. Nou konnen m gon Range Rover Velar. M tèlman pa kondwi machin nan, so brek dèyè yo fini yo wouye. So nou mennen l nan dilè a pou yo bagay li pou nou lè m rive nan dilè a, m wè machin nan ki kanpe. Se kòm si timoun lè w antre yon kote ou yon nèg. Mezanmi, oh my gosh. Ou yon nèg. Nèg la santi bon. Ou pa ko menm pran sant nèg la. Ou pa ko pran sant nèg la. Bon, an pa di nèg la abiye. Nèg la gon ti boksè sou nou, ti pantalon, swèdè yo sou li. Tande, ou an tro pot, oh yes. Nèg la gèlè sot nan gym, li sot fè spò. Tou swe. Tou swe. Oh Li my gon ti God. bidon dlo nan men l, li gon ti pantalon boksè yo sou li, pantalon twal e e yo konn fè spò yo. Ou konprann? Li gon slip sou li, bòt slip la lage, sa vle di ou ka wè fòm Fòm nèg la. Yes. Ou Epi nou konprann? wè six pack yo tou. Epi ou wè six pack yo, epi nèg la gon dread tou. Se judge yo kap veye kounye a wi. Judge yo fel pi byen. My friend has great energy that's my sister that's not my friend that's my baby that's my daughter ou konprann nèg la kounye a nèg la pa. You're describing D right here. Really? Nan mond lan, nan tout mond lan 50 selman. 50 selman. So fòw gen lajan pou retirel kotel kanpe. Epi mache sou neg la. Nou konen mwen men machte neg ou mwen pwen. Ewa sa nou di? Nou konen. De ou gen kòb lan de yo. Nou konen mwen men machte neg. Ewa sa nou di? Mache sou neg la epi mdi. Kame kob mesye sa kote. E pi dam nan di m. Ou renmen mesye sa? Mesye sa chè anpil wi. M di ya. M vle neg sa. E di m. Mesye. Bon m gade nan odinatè. M di madam. Ki pri neg sa? Kòman se nan bò tou sèy da? M pa vle fè bòs yo fache. Non, bon, nan. You know, moun ki. Se pa fè. Eh! Mwen pa dwe la blag! Mwen fòm ba yo blag sa ti moun. Lè m rive nan dilè a m wè machin nan. Dam nan di e maten yo pote machin nan. Okontrè yo te gen 2, yo pote 2, menm kote yo pote 2 a gon moun Florida ki gentan tou peye l, li fè yo tou retire l nan dilè a tou ship li menm kote a. Yep. M rive nan dilè a l te ka vè zòn 4 è 5 è konsa. So dam nan di konsa ke okontrè nou gentan voye imèl bay tout top kliyan yo. Which means that the millionaire, the billionaires. Billionaires. Li gentan voye imèl bay tout top kliyan yo. M pral montre nou lè nou sou Facebook, Instagram nan pran pòz gen kòb nou blan pa menm konnen nou menm. Ti moun m poko janm santi m imilye konsa. Dam nan di nou gentan voye imèl bay tout top. kliyan ki abitye achte machin yo. So kounye a m di, oh, m pa t resevwa email sa. Dam nan di konsa, oh, se pa yon Range Rover Velar ou gen? M di, yeah, m pa resevwa email la paske m konn machin mwen koute 70 mil dola. M peye machin mwen cash. M antre nan dealer a, m koupe yon chèk ba yo, yon certified chèk ba yo, m rale machin mwen, Range Rover Velar bleu nou wè m genyen an. Paske m achte l menm ane l soti an. So, tankou moun Facebook yo rele tèt yo bòs. M konnen m son bòs! Oh! Dam nan di, oh, se pa yon chofè vlò ou genyen? M di, wi. Li di, oh, ban m wè. Oh, machin ou an se 60, 69 mil, prèske 60, 69 mil konbyen e kèk. Li ye? M di, yeah! Yeah! M pa resevwa email la. Dam nan di, non, ou pa fè pati de top kliyan. Si machin nan pat gentan vann nou tap voye yon lòt email pou nou pou nou kòmanse target dezyèm lis kliyantèl yo, petèt ou te ka ladan l. Men, yon machin 70 mil dola yo pap mete w nan top kliyan yo. M fè o, m di m peye machin nan cash. E m fache tou, konprann m di o, kòman sa? M di I don't, anglè m ou konprann, kounye a m vire lang nan nèt ou konprann, m di I don't understand because I pay cash for my car, you know? Like why wouldn't they put me on that list because Kounye a m kalm mwen. Ou konnen gen moun ki gen moun ki sanwont ki pa ki pa gen moralite. Gen moun ki je chèch ki pa gen moralite. Gen moun ki odasye ki pa gen. Mwen m son moun je chèch, odasye, menm gen moral. Deep breath. Ok, let me ask you something. Redi. Redi. You know? Mani bèl fanm, yes, anpil. Thank you. Yeah, m di fi a, so, kounya la, si m achte machin sa, m kalme m ti moun, m pran souf, epi m di, e machin sa si m achte l, eske m ap nan lis. top moun lè gon machin ki vini ki unlimited, limited whatever sa li ye a eske map gen machin eske nap voye l ban mwen kounya li di m oh byen sur assureman sa se sur So you made on the top list. period exactly it's So now the period next the So, next m step di is l- Forbes list. m di l ok baby so